Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon nou pral pale de 2 peti dosye a travè sèt emisyon men jis avan de kòmanse m vle felisite nou m vle di nou mèsi paske nou kontinye ap abone a chanèl la e mande Fanmi nou kontinye mande yo pou kapab abone vo proch byen si ben nou konnen Martine Moise kandida m ta renmen poze nou kesyon sa paske a pati de fanatik RL prod yo tout moun ki sou chanel sila pou m kapab konnen ki kote yo ye si Martine Moise kandida tout bon vre eske wap votel si wap votel poukisa. Se juste la question et je pense que ça va faire débat pendant toute discussion nou yo parce que peyi sa anpil moun di li lè li tan pou yon fanm dirije l et nan circonstance peyi a ye la mesye fok son fanm ki ta dirije peyi sa avec une main de fer mais est-ce que Martine capable d'appliquer une politique de main de fer sur Haïti Après l'homme Jovenel Moïse, quelques jours après, Martine Moïse quittait pays. Hein. direction les états unis Et je ne jeudi à là, depuis les états unis Martine Moïse a déjà donné deux interviews internationales. C'est-à-dire les palais avec la presse internationale. Me fòm di nou kestyon sa li susite jalousie de la part de quelques branches de la presse haïtienne. Martine Moïse pa pale nan Guerrier Henri. Martine Moïse pa pale nan Louko. Martine Moïse pa pale nan Vision 2000. Martine Moïse pa pale nan Grand Boulevard. Donk, Martine Moise jounen jodi a la eske li fon ti ekatel de la près ayisyèn epi lèl kandida la kotwaye yo antouka ya Garry Pierre Paul Charles animatè vedèt de lemisyon Haïti Débat ki li menm lanse ultimatòm sa bay Martine Moise. Pandan jij la ap vanse map vanse men sa nou dwe konnen k pi bèl tout sa mwen di la jij la pral fè konfwontasyon ant sa JM Solaj di e sa lòt nèg yo di. Gen de bagay ke nèg yo di m pa kwè y ap ka kanpe devan James. Mwen pa kwè ke y ap ka kanpe devan James e si James se yon blofè ke yo libere nèg yo apre sa. Men se jij denstriksyon. Men jan sistèm nan ye a, lè w nan prizon, ou pral fè yon ti tan nan prizon. Men Jovenel mouri. J'envisage de réaliser une interview avec Martine. Men moun ki pi byen avèl la e Zephirin. Bon, mwen te mande fò Zephirin o mwen fon ti pale. Men yo dim tou, gen lè gen moun an Ayiti ki konnen, ki te pwòch prezidan, ki konn ki dosye yo tap chache a. Pa mande m paske m pa konnen. Si m te konnen m t ap di nou. Men jou m konnen m ap di. Walter m prale wi. Men genlè gen moun ki te konn prezidan ta pral mouri. Zephirin wè m poko avanse nan sa m te di w sou pòt etc. M ap gade pou m wè jis ki bò w ap gade silans m wè m pa la avè w ankò ede Jovenel ede l non gade pou w wè si w ka di yon bagay ok e m lanse bagay la piblikman a Martine si elle ne veut pas que je vienne aux Etats-Unis pou reyalize l entèvyou ke l ban mwen nimewo telefòn, je l'appellerai parce que le peuple ta renmen genyen yon entèvyou ke m reyalize avè l. Bon evidaman, si w pa vle pa gen pwoblèm, men pa bliye Martine. M vle w pa bliye. Ou di tou, ou di w kandidat. Ou kapab kandidat a la prezidans. M ap gade w nan zye la. Ou fè entèvyou a blan, ou poko fè entèvyou avè l. E pa Etazini ou pral kandidat la. Sa m di w la, m di w li pou de bon. Si w fè entèvyou avèk Frantz Duval, m pa gen pwoblèm. Si w fè l a Liliane, m pa gen pwoblèm. Si w fè l a Henri Guerrier, m pa gen pwoblèm. Si w fè l a Jean Monard, Bob C, m pa gen pwoblèm. Men si w pa fè entèvyou avèk nou youn, m tou di w, ou p ap menm ka kandida nan peyi sa a. Paske pou nou menm, w a son derespè l ye ke w pa fè entèvyou avèk nou. Male, kreyòl pale, kreyòl konprann. Si se pou lajan pou fè kanpay, Martine Moise kapab jwenn anpil lajan paske gen anpil sektè ki ap kotwaye Martine Moise a distans. Men fòm di nou tou menm entènasyonal lan ap wè kòman l ta kapab rive sou Martine yon mannyè si li kandidat efektivman pou kapab finanse kanpay li. N ap fè yon ti retounen tou piti sou lanmò Jovenel Moïse. Martine Moïse, aparaman, sanble ale Ozetazini avèk anpil lajan. Te gen anpil lajan lakay Jovenel Moïse. Lè mèsenè yo touye Jovenel Moïse, yo anpòte apeprè yon milyon dola. Se sa k fè w wè genyen ki pa t mouri. Daprè youn nan defansè dwa moun nan peyi Dayiti, lè nèg sa yo rive nan zòn Jalouzi a, genyen yo pran, se lajan yo lonje bay popilasyon an pou popilasyon an pa touye yo. Men gon lòt bagay ankò, genyen yon gwoup, yo te jwenn 43 mil dola ameriken nan men yo konsa. Nan ankèt ki sòti pa bò kote entènasyonal la, on a mentionné cette somme d'argent. Men lapolis ayisyèn pa mansyone. Kòb sa a? Ki kote kòb sa a fè? Eske popilasyon te gentan jwenn li? Eske polisye ki te rive sou plas yo menm, se yo ki te gentan jwenn li? Antouka otan de kestyon. Men fò m di nou, kòb sa a simaye nèt nan Petyonvil la. Anpil moun jwenn lajan nan 1 milyon dola sa yo te jwenn kay Jovenel Moïse. Men, eske n konnen tou, Martine Moïse te retounen nan kay la? Martine Moïse avèk anpil lòt otorite nan peyi an akonpaye ak blan, Tounen nan kay la. Lè l rive nan kay la, Martine Moïse al kote l te mete yon bokit lajan li pran l. Lajan sa a, genyen ki separe tou. Men Martine Moïse ale avèk lajan l. Ebyen, tou sa a n ap di w la yo, se nan kad de, m ta kapab di envite di jou Valéry Numa sou radyo Vision 2000, il a interrogé Pierre Espérance ki li menm mennen pwòp ankèt li. E nou pral tande. Martine Moïse rantre an Ayiti samdi 17 jiyè. Dimanch 18, vè inè nan aprèmidi, li ale nan kay la. Bon, ou konnen jij depè te poze sele, li fè jij depè a ale avèk li. Se nòmal paske se jij depè, se yo menm ki mèt sele a, yo kapab toujou ale nan kay la avèk moun nan pou al pran efè pèsonèl li. Li ale, e li te gen minis jistis la avèk komisè gouvènman an ki akonpaye li. E lè li rive nan kay la, li di minis jistis la, Kilè wap arete Badio? E kilè nap, alò, kilè nap arete Badio? Ok. Minis la reponn li, E nou tal nan kay li, nap siveye l, nou gen poun prann. Ok. Donk, sa ta vle di, e Matin gen enfòmasyon sou Badio. Ok. E bon, se posib ke l gen, bon, se paske l gen enfòmasyon, men se sèl moun ke li site. an prive kòm moun pou yo arete e Martine di yo ale asayan yo oubyen se mèsenè yo pran anpil dokiman nan kay la y ale avèk yo e ni FBI ni dcpj pa jwenn tras dokiman sa yo ke yo pran. Mesye Martine Moise okouran de ki dokiman ke yo pran yo? Martine konnen Martine konnen li. Yo pa mande l sa? Li pa di egzakteman sa yo ye kòm dokiman? Non li pa janm di. Li men li bon ou wè nan tou 2 entèvyou yo alò e m pa k m pa kapab wi nan tou 2 entèvyou yo cnn paske cnn nan se yon entèvyou ou fè avèk li pandan inèdtan yo pase 5 minit e new york times ok yo yo fon atik nan cnn lè li di ke li di l an anglè ke moun yo ap mande dokiman dokiman dokiman e jounalis la pa poze l kesyon ki dokiman e ni. Pa New York Times la tou yo pa poze l. Bon, m sipoze ekip li ap prepare yon entèvyou e tapi wouj pou 2 jounalis an Ayiti. E si se entèvyou tapi wouj ou pap konnen kisa k pase. Alò, lapolis jidisyè ni FBI pa jwenn dokiman sa yo. E n ap raple, yo pran dokiman, y ale avèk dokiman e yo pa rive arete tout asayan yo. Yo pa arete tout. Gen ki ta ale. Eske kounye la nan sa ki ale yo gen ladan yo ki ale avèk de dokiman. E sou kesyon e lajan mwen wè ou trè pridan nan sa ou bay e kom chif bon petèt se sa yo di ou mete yon sikisal bank nan kay la. Mpa konprann. Te gen lajan. Wi, se sèten te gen lajan. Wi, anpil lajan. Anpil e moun yo nan zòn nan zòn nan e nan zòn mòn kalvè nan zòn e alò gon katye popilè nan zòn nan wi jalouzi jalouzi e moun yo jwenn moun yo jwenn kòb wi yo jwenn anpil kòb yo jwenn lajan anpil lajan. e lè e genyen de kolonbyen ki tal pran refij yo nan yon kay ki akote anbasad Taiwan e genyen entèvansyon ki fèt entèvansyon an e lapolis e te genyen e se nan entèvansyon sa a yo vin arete entèprèt yo e ayisyen ameriken yo e pi se la yo te rive tiye 2 kolonbyen. E yo arete lòt moun epi yo te ramase yon pakèt lajan. E nan lajan, e jij de pè, e jij de pè a jwenn, e yo te jwenn 40 mil dola ameriken. Epi 116 mil goud. 116 mil goud sou yon moun. Sou yon moun. Ya. Men kounye la. Te gen lòt lajan, yon sak lajan ki te atè a. Alò, lè m di atè a, men sa m vle di. Jij de pè yo, yo pa t rive avèk yo, yo pa rive Mòn Kalvè yo menm. Yo, se moun ki mennen operasyon yo, y al mete kò yo avèk kò di deli yo e moun y arete yo nan zòn OAVCT, nan Petyonvil, ki a de pa de komisarya. E se la jij de pè a fè konsta. Sa vle di, yo menm yo pa wè a zye yo e kantite e kòb ki te genyen nan kay la. E e nan nan espas kote moun yo te ye a, gen de bagay yo pa wè. Men la, se pa blame m'ap blame ni lapolis, ni lòt aktè nan chèn penal la paske zòn nan e pat sekiritè pou yo te ale paske te gen lòt moun ki te la toujou, te gen de lòt asayan, de lòt moun ke yo t'ap chèche. E m'pa kwè jij de pè yo t'al fè konsta. E e kòm te gon mache prese pa rapò avèk foul, tout tansyon ki te gen nan zòn nan, Enben, vin genyen yon sak lajan ki te gen dola ameriken, yo pa rive konte yo. Ou wè? E kounyela, san konte. Ou wè ki lè yo vin konte lajan sa yo? Non, pa gen moun ki. Bon, sa se, se lapolis ki kapab di ki lè yo konte l. Jij de pè pa. Yo pa te kontabilize lajan sa a, donk li pa nan pwosè vèbal la. Donk se. Donk nan men kiyès lajan sa a ye kounyela? Bon, se nan men lapolis. Ok. Nan men lapolis. E. Ki montan an ka ki sa? E. Se. M pa ekspè. M pa kont. M pa ekspè. Men ou wè ti sak brh yo. Gwo ti. Gwo. On sak yo met lajan. Se te sak sa yo. Ahan. E m pa kont kantite a. M pa konnen. Men se te anpil do la. Moun yo bote lajan. E. Yo bote anpil kòb. E gen de moun ki ale avèk lajan. E. Sa ta etone mwen. E se 1 milyon dola ki te nan kay la. Polisye jwenn, moun nan zòn yo jwenn, asayan yo jwenn, anpil, anpil moun jwenn. E lè Martine tounen nan kay la jou dimanch 18 jiyè 2021 an, e li te gen, li te jwenn yon sak lajan. Te gen yon sak lajan ki, bon, ki te gen plizyè anvlòp, dola ameriken, dola, mil goud, 250 goud, 500 goud, li te, li te ale avèk li. Lè l al retounen nan kay la? Wi. Yo te otorize l sa? Bon, li te tounen pou vin pran efè pèsonèl li. Pa bliye, lakay la, ou gen minis jistis la, ou gen komisè gouvènman an, epi ou gen grefye e jij de pè. Donk, ou ka konprann. Dabò, lè yo ouvri pòt la pou yo antre, se sekirite. Matin yo ki bay rantre de dye pou evite si pat gen moun an dan et cetera Donk sa vle di ke selon ou menm lè yo soti an dan kay la yo ta sipoze pran plis ke yon milyon dola Map pale de asayan e pa rapò a moun ki te rantre pran lajan yo Wi wi wi gen plis ke milyon dola ki te nan kay la se anpil anpil lajan. Anpil. E bon, milyon dola yo pale a, se sa moun ki ke yo arete yo. Wi, yo fè temwanyaj la. Wi, de temwanyaj. E men, pa bliye, tout Kolonbyen pa t gen menm misyon. E se yon misyon an dan yon misyon. E pou mwen menm, mwen panse se te yon misyon ki te gen la dan ni yon kou deta e ke pa t gen asasina la dan ni. Aloske. E moun ki te genyen misyon pou al arete misye e arete Jovenel, yo pa t o kouran ke misyon lòt moun yo te genyen an, moun ki ta pral egzekite yo. Donk sa vle di ke yo chak te gen misyon pa yo. Yo chak te gen misyon. Te gen misyon pou te arete misye, pou te al nan palè, bagay konsa, epi pou moun vin pran pouvwa. Wi, wi. Ok. E kounye a vin, epi yo vin egzekite l. Men, ta sanble, ta sanble se, se apre. E se pandan moun yo rive nan kay la gen apèl ki fèt epi vin gen misyon egzekite a. Mentnan, gen anpil moun nan entwodiksyon te fè li ki di rapò òganizasyon dwa moun, kote rapò, poukisa nou pa fè rapò, eksetera. Fò m di w gen enfòmasyon k ap sòti, ou konnen gen de moun ki pa dakò enfòmasyon sa yo sòti paske enfòmasyon yo Notamman enfòmasyon lajan pa egzanp. Bon enfòmasyon lajan. M konnen w resevwa menas wi. Wi wi men ou pral pran anpil frap tou wi pou enfòmasyon lajan tou. Ki enfòmasyon lajan m pral pran frap la? Oh non men yo pral tape w anpil sou rezo sou bagay konsa. Do m laj valè wi. Ah dakò ok. Do m laj. Ok. Non valè do m laj. Do w laj tou gon enfòmasyon w ap bay li. Valè enfòma poukisa nou kache poukisa nou oblije kache enfòmasyon ke nou genyen nan dosye sa depi se yon enfòmasyon ki pap deranje ankèt la. Gen de enfòmasyon ke ke Nou genyen ke m panse m sipoze ke w genyen ou pa ka bay li pou bòn mach ankèt la. Nou se de moun responsab, nou pa ka di nenpòt bagay. Men, sa nou konnen ki p ap deranje ankèt la, paske sa n ap di yo la, se de bagay. Ki dokimante. Ki dokimante. Ki ekri kèlke pa, eksetera. Se de bagay ki deja nan ankèt la. Se pa voye n ap voye, n ap voye, n ap voye, n ap voye monte. Te gen lajan, moun yo konnen te gen lajan. Alò, sa m ta di, an rezon konpleksite krim nan. E m ap pale pou ankèt òganizasyon dwa moun ki poko fè rapò. Konpleksite krim nan, lapolis pa kite nou wè, pa kite nou gen aksè avèk moun ke yo arete yo e detni yo. Nou pa gen aksè avèk sèn krim nan imedyatman. E. e nou gen difikilte pou nou jwenn yon seri de enfòmasyon epi lòt bagay an rezon enplikasyon e yon seri de moun nan krim nan pa egzanp se yon krim ou gen se yon krim ki janbe fontyè e ou genyen la dan ni e moun ki sòti o Venezyela ou genyen kolonbyen e donk gen yon seri de enfòmasyon kredib E ou poko ou poko kapab verifye yo e lè w pa verifye yo ou pa kapab ou pa kapab nan voye monte donk mentnan nou menm nou di fòk gen jistis ki fèt e nou kontinye ap egzije ap egzije jistis nou kontinye ap egzije pou gon ankèt ki fèt avèk serenite e. e nou wè lapolis e li arete moun yo li kenbe yo plis pase 20 jou li odisyone yon bann a yon pakèt moun san e avoka yo kote ke li pa menm bay moun yo aksè pou moun e al wè yo epi pandan lapolis jidisyè ap mennen sa se yo vyole dwa yo yo pa respekte de de lalwa. bay pou voye moun yo devan jij yo e pandan lapolis jidisyè ap mennen ankèt li ki an prensip ta dwe yon ankèt teknik paralèlman nou wè komisè gouvènman an ap mennen yon ankèt politik politik kote ke lap distribiye manda e manda damne. E menm si Valéry nan yon eta de syèj ou ta gen yon sitiyasyon espesyal nan yon peyi ou oubyen an Ayiti kòm n ap pale de Ayiti yon eta de syèj an oken ka sa pa kapab fè ke y ap vyole lalwa nan yon ankèt kriminèl nan yon ankèt sou yon asasina e pou ap eta de syèj la pa li pa ba w dwa pou ou oryante yon ankèt pou mennen ankèt la sou yon tèren politik. Li pa ba w dwa tou pou w vyole pwosedi yo. Li pa ba w, ou pa gen pwovizyon tou pou ou fè sa w vle. Donk, komisè gouvènman an, li menm, li pa gen pou l ap voye manda bay moun e mete entèdiksyon an depa. E lè li fè li, li vin mete lapolis jidisyè nan yon sitiyasyon ekstrèmman difisil. Yo pa ka fè travay yo avèk serenite. M ap ban w egzanp. Dènye manda ke nou wè yo, yo soti.